Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote yon nouvo emisyon ba ou bokou de video ki ap tounen an boukle sou lè rezo sosyo Enfòmasyon yo pase vit paske nan dènye tan sa yo m ta kapab di a chak minit se anpil enfòmasyon. Men tou dabò n ap vini avèk kèlke videyo pou ou atravè emisyon sila pou kapab koupe kou ak yon seri de enfòmasyon. Alò, dantre de je fò m di nou ke demen si Dye ve n ap vini avèk m ta kapab di yon bilan apwoksimatif de kantite sòlda ki mouri nan batay ant Tibwa avèk Gran Ravin. Men fòm di nou ke y a quelqu'un qui s'appelle Jean Claude. Sa foto fè la une sur les réseaux sociaux. Yo pa sèlman di misye mouri men yo mete anba foto l li a, Repose en paix Jean Claude, nèg ti bwa ti yo vre. Ben, Eske se vre ou non paske pou koye la m ta kapab di genyen anpil konfizyon nan enfòmasyon men gen anpil moun ki yo menm poste videyo sila gen anpil moun ki kwè mesye sa mouri nou te wè misye nan videyo sila. Gad jan map bòleng nan 1 an la ka nèg yo la pa nèg yo te badou pil sou nan men nan 1 an la. Lanmò a te nan kò misye paske si yon nèg m kwè yon jou edmi de sa ou tap kale kò w lè nèg yo te antre nan anpil zòn ti bwa te kontwole epi misye fè video tèlman l kontan li sou sòl la lap repouse sòlda epi yon ti tan aprè bon se ta nouvèl lanmò misye ki tonbe tèt chaje. Nou pral pase la ak yon lòt foto. Sa se la foto de Telo, Mister Telo. Misye nan baz Vilaj de Dye, baz 5 segond. Men dan un premye tan, gen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa piti sa a, misye se nan baz Gran Ravin, nèg M30 lan. Non, non, non, non, pa ditou. Misye se Telo, se yon nèg ki konn. Jwe ti foutbòl li byen, ebyen misye vin pran zam, ebyen misye li menm li tonbe nan batay la. Batay sa, m ta kapab di sòlda sa Izo pèdi a, lòm kadach, paske misye toujou gen yon ak 47 nan men l, ebyen sa pa fè Izo byen atèl pwen Izo te mete yon vòys deyò pou dir ke ebyen l ap vanje sòlda sa ki li menm mouri a. Men li te pwofite pale avèk otorite yo ki nan lapolis pou dir ke. Ebyen atansyon! E polisye antre nan batay, yo antre pou Krisla. Mwen menm lè m met pye m atè a tou, piga nèg plenyen. E li menm di ke jounen jodi a si l pran yon cha pa gen nèg k ap vin negosye avè l pou pran cha nan men l paske bon e nèg yo kòmanse atake l fon. Izo fè apoloji pou tèt li kòmkwa se li menm ki mèt e senyè. Humm ou kwè se vre mezanmi? Bon e. Misye ale, misye pèdi lavi l. Alors mon ami Jonas a toujours l'habitude de dire erè. Moi je dis pas ça et je prefère dire absent pour ce type là. Il est absent. Wè, yo fè appel nominal, misye pa prezan e misye absan pou lavi. Nap pase nan yon lot video. Alors, e se Tip sa a Thelo ki pèmèt ke gen anpil e diskisyon ki ap fèt kòm kwa lò menm 30 misye ta pèdi lavi l non misye la pi rèd avan sa fò m di nou ke lò menm 30 se yon one man show il a realize une première video kote misye t ap prezante zam ni misye rete atè a tankou yon inosan epi se lè misye ap prezante zam ni ou wè se yon danje. Ou wè zam sa a gade. Epi men li. Titeryòs ki di sa. To sa rele Titeryòs. Nou konn misye byen. Pandan batay la, pandan jounalis yo menm desann pou al pran kèk imaj, y ap fè videyo epi y ap pale avèk kèk moun, kèk nèg ame an menm tan ki yo menm pa t vle parèt, ebyen misye li menm li di, filme m! Filme m! Misye avèk èm 30 li nan men l, l ap fè elòj zam ni. Ou konn sa misye di? Misye di wè, li konn leve maten l pa bwose, Titerios pèdi lavi l. Anpil moun ap di eske se vre, eske se pa vre, kote ke yo voye yon ti bout videyo kote misye tap prezante M30 li epi yo mete foto misye atè a men fò n di nou se piti vilaj de Dye a. Ebyen misye pa pran tan frè m, nèg sa tèlman renmen rezo sosyo, misye fè yon videyo ki sanse ap tounen an boucle sur les réseaux sociaux, video kote ke misye avek plizyè zam nan menn. Misye gen yon AK-47 nan yon premye video, misye gen yon lòt zam alò m pa konn zam sa byen, eske se yon T-65 paske sa donne l'allure de yon zam T-65 epi aprè Wal jwenn misye nan yon lòt ti bout video kote lap prezante M30 la men atansyon le tip ki a filme e li di misye pa la moun yo non di jodi a ki jou jodi a se 5 jwen je suis pas mort mwen bel e byen vivan map pran tèren sou nèg yo e map pouse yo kout bal on regarde. Ann ale. Wè sa nan sourim li la. Madanm nan sourim kanpe devan fas sourim. Wè sa. Mwen bral pase bòs nan dan an tèt mwen an. M kenbe sa toujou. Sa e kadas mwen. Lè wap gouman tèt mwen pase l nan do m. E fè pèp la konnen jodi a e 5 jwen l ye. Jodi a e 5 jwen l ye. M tande ou mouri. Mwen te mouri m resisite pou e. E bel resisite tande. Kòm yo di bay resisite. Men kobra sou ap vini. An ale. M mouri men mwen. Resisite pou ti vakabon yo. Konprann? Sa e nan kè vava l la m ye la. Nan kè vava l la m ye la. Konprann men ni. E mwen kele ti teyò sa, tande ti may san sèks sou sòl la la. L ap atake yo jous nan zo. Konprann? Sou betize, nou pral pran kris la lakay li a la. Konprann? Ayy, ti vakabon sa pa ka anmède moun. Konprann? E nou kwa twazyèm nan. Tande? M 30 pou lavi men ni. Teyòs, teyòs. Kòm mwen resisite. Lavi k ap fè l, lavi k ap fè l. Mwen resisite. Yeah, yeah. E nou ka sansè a. Men n ap parèt la. Tande ti vakabon. Gade, vini ti vakabon avanse. Ti lapli kap fèl la. Kote yo, kote yo ti vakabon kaka yo. Kote yo. Ou wè, sa pa ka fè nou anyen. Map boure nou mwen nan lanmè. Pa gen pwoblèm ti Terios. Ti Terios kontinye ap fè atis. Lap fè hit sou rezo sosyo. Men pa bliye frè m, konsèy m ka ba ou, depi ou wè ou genyen manch nan men w, manch ki ilegal, wap batay bandi a bandi, ebyen sa ka rive yon jou frè m ou tonbe. Ou konprann? Atann ou aske ou te gentan met anpil videyo deyò ki pou pale de ou, ebyen si pa egzanp yon jou ou ta vini tonbe, ebyen nèg yo gen bagay pou yo pale de ou. Titerios, antouka misye ap make game lan la anpil, misye vle prezan sou rezo sosyo. N ap vini talè pou yon lòt videyo, paske jan m te di nou nan kòmansman emisyon an, a chak minit se anpil enfòmasyon ki ap tonbe e nou menm nou pap pran tan pou nou pote enfòmasyon Sa yo ba ou la famille. Merci beaucoup kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la, RL Prod. RL Prod, se la chèn du moman.